Bonsoir à la famille. Avec plaisir d'entrer la KO pour capable Potébaou, baou yon nouveau émission. Déjà passé une très bonne semaine en notre compagnie. Bagala red dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Écoutez, après avoir attaqué E dènyeman ebyen sèt fwa si on nèt atake. Wi, ou pase a l'attaque ebyen fòk ou atann ou aske kapab genyen yon kontatak. Mwen kontan avèk nou nan maten an la nan emisyon sila a. Yè dimanch, sa gen yon semèn de sa, dans la soirée du samedi à dimanche, la semaine écoulée, ebyen te genyen yon pote boure, atak sou komisarya, yo touye polisye, yo pran zam, yo pran bal, Paske nèg yo te anpàn bal, yo bezwen aktivite pou yo fonksyone. Men ekoute, je veux vous parler des membres du G9 en famille et alliés. Sa yo jwenn nan sanble pa t sifizan. Paske m ta kapab di tèt mwen, si l te sifizan, ebyen jounen jodi a la a, gen bagay k ap pase, m panse ke gen repons ki t ap bay. Aprè yon semèn, lapolis deside pase a laksyon. E yèswa, alò hier dans l'après-midi, lapolis te deside m ta kapab di fon ti sekwe 3 zòn. Nan 3 zòn yo, gen youn ki reziste fas ak aso a. Se Dèlma, Ba Dèlma, kontwole pa Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Men lè li rive nan blòk Lasalin nan, li pran zòn Aéroport la pou al kanpe batay avèk Simon Pelé ebyen m ta kapab di 2 blòk sa yo yo sekwe e la polis vrèman sekwe yo. Ban m di nou byen genyen yon post mwen wè yon sitwayen fè dizan ke la polis resi pase men nan vizaj li e koute les dire de Léon Charles ebyen nou ta kapab di ke jounen jodi a la a Léon Charles kòmanse pase a l'action Léon Charles kòmanse wè li pa twòp evidan pou ke Leta kontinye nan sa n ta kapab rele yon sòt de konplisite avègle avèk bandi ame yo. E se nan sans sa a lapolis met pye l atè. Lapolis pete anpil bal avèk nèg an bourik krache dife, gen anpil sòlda nan baz krache dife ki tonbe e nèg yo pran komisarya. Komisarya sa a, yon semèn de sa, bandi yo te pran l, yo touye 3 polisye, ebyen jounen jodi a, La police met pyel atè a la police montre ke se li k legal se li k legal gon bagay pou nou konprann lè w ilegal wap batay ou ka gen anpil pwisans tout pwisans ou genyen ebyen se lè m ta kapab di genyen kèk moun nan politik ki ede w batay ki ap ba w koulwa pou jwenn bal men imedyatman yo koupe koulwa tout bal Ebyen sak nan menw lan li vin yon bra dife depi w fin tire tout bal ki ladann ebyen sa w tande a la ou trè vilnerab sak pase yè a kòmanse fè nou konprann gen yon sètèn vilnerabilite dan le kan di jenèf an fanmi e alye m pral esplike nou jenèf sèt un bon anfan sèt un anfan ki a resu bokou de soutyen. Men, lè w ap viv kay yon moun, moun nan ba w kabann, li mete kapèt devan kabann, li ba w douch pou w kapab benyen, twalèt ijyenik. Men lè w rive yon bon maten, ou parèt nan kay sa a, ou sou, epi w bat tout moun, m p ap ba w manti, nan demen, y ap afiche yon lòt konpòteman anvè w. Men sa ki Men sa ki pase. Nèg je nèf yo fè yon erè grav e se yon erè. kondanab e se sak fè nèg yo retwouve yo nan yon sitiyasyon difisil jounen jodi a. Eske sa kap pase la a sa ta montre ke leta vle pase a laksyon kont G9 obyen leta kelke manbre de leta ki yo menm te genyen sa n ta kapab rele yon sòt de lyezon avèk kèk manm nan G9 ebyen jounen jodi a la yo lache G9 paske Gon bagay pou konprann, dènye atak nèg yo fè sou komisarya yo montre a klè ke se kòmsi yo mande gouvènman an batay. E gouvènman an li menm, bon, lè l wè se sa. Si w ap atake komisarya, w ap antre, w ap pran zam, w ap touye polisye, ebyen gon jou k ka rive se palè nasyonal ou ka gen entansyon atake. Ou konprann? Donk, bagay sa a, m panse ke se youn nan erè grav nèg G9 yo fè. E pi gwo pwoblèm ki genyen sè ke youn nan lidè G9 yo, pa t kapab, m ta kapab di, stope bagay sa paske sa te parèt yon bagay planifye. Pa bliye m di nou ke nèg yo pa gen bal, nèg yo kòmanse a kou de minisyon, se sa k fè yo fè pote boure sa. Men Babekyou pa ase pou l te kapab disyade nèg yo de ide sila a paske imedyatman sa fin fèt, li t ap gen yon konsekans. E konsekans lan jounen jodi a la a, sèke Leta pase alaksyon, bal nèg yo kòmanse fini. Leta kòmanse koupe koulwa bal, ebyen kounye a pwoblèm. Lè yo atake Babekyou, Babekyou reponn. Kounye a bal Babekyou ap kòmanse fini. Lè yo al atake Ti Jinyò, yo touye anpil nèg nan nèg krache dife, nan nèg an bourik, epi yo pran komisarya a, sa vle di ke nèg ki pral nan komisarya sa yo, se nèg ki pral gen gwo bagay nan men yo pou kapab batay. Lè yo atake Simon Pele, yo kanpe sou wout ayewopò yap file bal nan Simon, anpil moun blese, ebyen jounen jodi a la son w mannyè pou di e en lapolis vle pran bagay la an men e otorite yo nan leta vle pran bagay la an men. Eske nou konprann sa m di la? Sa vle di si te gon maryaj o kondisyonèl jounen jodi a la, m ta kapab di gon divòs ki sou wout. pou konsome. E si yo divòse, bagay la pral rèd. G9 te kapab bay yon repons apwopriye wi ak atak sa yo lapolis ap fè. Men pa bliye m di nou ke nèg yo gen pwoblèm minisyon. Si nèg yo ta jwenn bal e ke nèg yo di yo pral met pye yo atè a, nèg yo kapab sekwe larepiblik e yo kapab bay pwoblèm. Men, sa k plis pwoblèm nan, se ke m santi ke gen anpil nèg nan G9 yo bay do. Sa vle di, Imedyatman ou wè nèg yo fè erè sa a, yo kòmanse pèdi alye. Donk ou wè, nan fanmi G9 lan, gen enfòmasyon ki ta di, se tèl sòlda ki touye enspektè la. Epi sòlda sa a, yo lonmen non nan. Ou konnen, depi lè sa a misye ap kriye. Paske, se pa misye. E li santi ke bagay la grav pou li. Ban m di nou bagay, nan moman n ap pale la a, bagay la rèd pou anpil alye G9 wi. Gen nèg ki te konn gen kòb, gen nèg ki te konn jwenn bal, pa gen bagay sa yo. Kounye a kisa pou yon nèg fè? Se swa w al vòlè, oubyen w al tante fè kidnaping, e kidnaping nan kòmanse fon bese. Kote ke lapolis kòmanse ap pran pye la a, m ta kapab di, bon, si nèg yo ap batay, ki nèg yo met grenn pou yo batay, oubyen pou yo kite lapolis mete yo anba kòd. Ebyen sou komisarya pòtay sen jozèf la yo te prann daso nan dat 6 jwen bandi baz krache dife gen 3 polisye yo te touye nan sikonstans lan e aprè yo te boule kadav yo he mesye fòm di nou bagay tout sa nou fè fòl gen yon retou e le retou swa li pozitif swa li negatif si on aji dan la pozitivite ebyen le retou dwa tèt pozitif men si on aji dan la negativite on atire la fòs malefik Ebyen, se kou pou kou, paske la Bible di sa. Donk se osi senp kounye a lapolis repran kontwòl komisarya sila a epi lapolis kontinye ap bay nèg bal. Mesye G9 yo fè yon reyinyon hier soir, yon reyinyon a distans kote ke chak nèg pale nan telefòn. Nèg yo estime ke leta ba yo yon kou. E yo panse ke fòk genyen yon reyaksyon. Nan kad reyinyon sa gen nèg ki di jan l pase l pase, gen nèg ki di mwen menm m te konn toujou ap batay fas ak leta, m ap toujou kanpe fas ak leta. E gen nèg menm ki di bon ok n ap fè tou sa n kapab pou n reziste fas ak nèg sa yo e nou pral devlope estrateji. nou pral manyen moun tou. Sa vle di, nan jou k ap vini la a, bagay yo kapab vrèman rèd. Èske lapolis li menm, li vle pase yon lòt vitès? Èske mesye sa yo pral kanpe goumen, tankou jan Barbecue toujou di sa? Men gon bagay pou m di nou, se sèlman bal la. Sa vle di, si nèg yo te gen bal, nèg yo t ap gen tan sekwe rejyon metwopolitèn nan. Tande, ban m di nou byen, nan Delma 6 ou jwenn Barbecue, ou jwenn nèg krache dife nan Ri Sen Maten, Ou jwenn ti Junior nan Lasalin, ou jwenn Mikanò, men m pa tande bri Mikanò menm nan bagay sa yo dènye tan. Sa vle di, m ta kapab di Mikanò genlè fon an silans. Mikanò nan zòn Waf Jeremi, epi w jwenn Iska nan Belekou, ou jwenn nèg Boston yo, en, epi kiyès ankò? M ta di ou jwenn Krisla. Krisla ki nan sitiyasyon difisil. Sa vle di si tout nèg sa yo te gen bagay nan men yo, epi nèg sa yo te di y ap frape pye yo atè, y ap frape, ebyen m ta kapab di yo te kapab bloke mi, bon gen nèg Simon Pele yo tou, m te bliye nèg sa yo, gen chen an nan Kwadèmisyon, wè sa vle di nèg yo gen yon pakèt bagay nan men yo, gen ti Watson ki nan pyès 6 la la a, nèg yo plis, men gen yon politik m ta kapab di. Sa vle di tout nèg ki anfas nèg je nèf yo, se kòm si nèg sa yo t ap stoke bal paske pa bliye Gabriel di li menm li gen bal pou l batay jiskaske Jovenel Moïse ale pou ti tan Jovenel Moïse rete a. Donk eske nou konprann? Kounye a la bon bagay la rèd, bagay la rèd pou nèg je nèf yo tout jan wi la. Men sèl sa m konnen petèt nèg yo, nèg yo di yo anvizaje yon repons. e yo pral aplike de nouvèl strateji. Antouka, lapolis kòmanse pran kontwòl sitiyasyon an, anpil moun espere ke lapolis li menm l ap kontinye batay pou kapab manyen manm jenn gason. Merci beaucoup la famille, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou yon ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!